Mwen m par egzanp m renmen yo file m men map montre w ke mwen vle ou file m m pa vle 40 mil moun ap file m an menm tan men nan sitiyasyon kote map pe de di w non m klè ke m pa vle pou tèl mwen ensiste ke w vin gon klosnès avè m nan ensiste sitiyasyon sa m wè de moun sa rive ke yo finalman renmen avèk on moun jis paske. Depi w renmen yon moun, renmen l, renmen l tout bon, sa vle di l ap renmen w tou, pa vre? Se linivè ki vle sa? Eben non! Menm si liv, fim, mizik, ak kilti an jeneral sanble deside fè nou kwè sa, li posib pou n renmen yon moun tout bon, renmen l sensèman epi li menm li pa renmen n ditou. Sa konn rive, sa menm rive souvan. Souvan. Li fasil pou ou panse, sa w santi pou yon moun se fòseman sa moun nan santi pou ou tou. Jis paske w gen yon definisyon nan tèt ou de lanmou, sa pa vle di se menm definisyon sa a li ye pou tout moun. Kèlkeswa relasyon w ta ye ak patnè w, gen bagay ki enpòtan pou w toujou sonje. Kominikasyon se youn ladan yo pou n ka toujou kanpe sou menm pye egalite, pou n pa gen dout, malantandi, pou pyès moun pa santi yo jennen ni mal alèz nan tèt yo ni nan kò yo. Anpil fwa, gen yon konsepsyon ki kite nou kwè fi a konn sou sa Men, fò li fè yon ti kapris, yon ti retisans avan l di wi. Si w fè yon ti ensiste, yon ti fòse, li ka chanje lide. Men, sa w dwe chèche, se yon wi san fòse, san kontrent, san entimidasyon, kote moman echanj ou ak patnè w se yon vrè moman kè kontan, san dout, san l pa mal alèz. San w pa oblije deplwaye tout may pou w ka jwi moman sa avè l. Nan katriyèm epizòd dezyèm sezon Koze Kiltivyòl la, nou envite w renmen moun ki renmen w. Nan epizòd sa, nou pral voye je sou kijan anpil liv, fim ak mizik kite nou ak yon imaj konsantman ki pa sa. Pita, pou apwofondi konvèsasyon an, n ap akeyi Yaël Talleyrand. Avèk li, nou pral pale de enpòtans nan pwosesis rechèch konsantman pou n chwazi renmen tèt nou. Paske, se sèl mwayen pou bay ak pataje lanmou sa a w ap chèche a, se genyen l dabò pou tèt ou. Konsa, w ap ka rive renmen patnè w la pi byen. Wap koute katòzyèm epizòd pòdkas Koze Kilti Vyòl. Tit emisyon jodi a se renmen moun ki renmen w. Epizòd sa ap ede konprann lanmou son bagay ki ale nan 2 sans. Se pa paske w renmen wè yon moun li oblije renmen wè w tou. Pèsòn pa gen dwa pou l ba w eksplikasyon pouki li pa renmen w. Ou jis pa mache nan san l e pa gen pyès pwoblèm nan sa. Renmen moun pa ba w dwa depase limit li trase, suiv moun nan oubyen antre nan espas li. Nan atelye jodi a, n ap pran egzanp nan kilti popilè epi envite analize yo ak linèt konsantman an. N ap kòmanse ak yon lis aksyon ansanm ak egzanp ki nan liv, mizik, sinema kote nou jwenn yo. N ap envite w note yo epi klase yo an de kolòn, sa ki akseptab ak sa ki pa akseptab. Nan fen atelye a, n ap konpare repons nou yo pou n wè ki jan sa pase. Li enpòtan pou nou sonje pa gen jijman nan pòdkas la. Egzèsis la se pou mete an evidans efè kilti vyòl sou relasyon nou youn ak lòt. Si repons ou yo pa menm ak pa nou yo, sa pa vle di ou son move moun ni ou pa bezwen wont pou sa. Sa sèlman vle di sosyete a genyen yon seri atitid ak konpòtman Li fè nou enteryorize ki ankouraje vyòl ak lòt agresyon seksyèl. Li vle di fòk nou travay pou nou retire yo lakay nou. Nou pare? An nou ale ale! An nou ale! Pa bliye, w ap fè de kolòn, sa ki akseptab ak sa ki pa akseptab, epi note repons ou yo. An nou ale pou premye egzanp la. An nou ale pou premye egzanp viv yon moun kote l pral ye. Egzanp sa nou jwenn ni nan premye sezon You kote Joe Goldberg plede swiv Guinevere Beck tout kote l prale, chèche konn tout sa l ap fè. Eske li akseptab? Eske li pa akseptab? An nou ale kounya pou dezyèm egzanp la. Plede rele yon moun nan telefòn. Egzanp sa nou jwenn ni nan fim Obsès kote Lisa te konn plede rele Derèk nan telefòn. Daprè ou, konpòtman sa li akseptab oubyen li pa akseptab? An nou ale kounya pou twazyèm egzanp la. Kontakte fanmi, zanmi yon moun ou fenk rekonèt. Nou jwenn konpòtman sa nan fim Sweet Friend kote Madison ki apèn konèt Beng gentan ap kontakte fanmi l ak zanmi l. Daprè ou, èske konpòtman sa akseptab oubyen li pa akseptab? Pa bliye note l pou pita. An nou ale kounya pou katriyèm egzanp lan, ret tann li devan lakay li. Nou jwenn konpòtman sa nan The Perfect Guy kote Carter rete tann Leah devan lakay. Daprè ou, èske konpòtman sa akseptab oubyen li pa akseptab? Annou ale kounya pou senkyèm egzanp lan, pote kado pou li. Konpòtman sa nou jwenn li nan Fatal Affair kote David te konn pote kado oswa fè debakman nan biwo Eli. Daprè ou, èske konpòtman sa akseptab oubyen li pa akseptab? Pa bliye note repons ou. An n ale kounya pou sizyèm egzanp lan. Filme l, anrejistre l. Nou jwenn konpòtman sa nan fim The Boy Next Door kote Noa te pran yon pakèt foto Claire epi afiche yo nan yon sal. Daprè ou, èske konpòtman sa akseptab oubyen li pa akseptab? Pa bliye note repons lan. N ap pati kounye a pou setyèm ak dènye egzanp lan, gade l k ap dòmi. Nou jwenn egzanp sa a nan fim ki trè koni Twilight, kote Edward Cullen te pran plezi ap gade Bella k ap dòmi. Daprè ou, èske li akseptab? Èske li pa akseptab? Oke. Kounye a, annou gade repons yo ansanm. An nou gade kisa w mete nan lis akseptab ak kisa w mete nan lis pa akseptab. Eben, reyalite a se ke tout aksyon sa yo akseptab. Men se sèlman si moun nan otorize yo. Nou ka menm di pa gen anyen ki dwòl nan konpòtman sa yo. Men yo womantik. Se sèlman si patnè w lan dakò ou aji konsa anvè li menm. Si se pa sa, yo ret yon krim. Nan ka nou pran la yo pa t gen otorizasyon. Donk tout aksyon sa yo pa akseptab. E anpil nan yo, lalwa pini yo. An gwo, nan diskisyon sou konsantman, se pa aksyon an li menm ki pwoblèm, se èske lòt moun nan dakò. Si l dakò, nou anfòm. Men si l pa dakò, sa ret yon krim. An rezime, pa devine, annou mande pito. Si atelye sa a fè w kesyone aksyon w, se yon bon bagay. Pran yon tan pou w entegre sa w sot viv la, epi lè w fin konfòtab, antre nan batay la pou edike lòt moun. Apre emisyon an, M vin di w ou vo plis pase sa. Tout moun ki anvi fè sèks merite pou sèks sa ekstraòdinè. Pou li natirèl, san fòse, bay plezi. Se pou sa konsantman se baz la. Pa jis paske se yon egzèsis legal, menm si li enpòtan tou. Men paske lè tout moun dakò, lè tout moun deside pran plezi ansanm, Monchè, se bèl bagay. Se pou sa, jodi a, m vin di w ou vo plis pase sa. Nou tout konn sa deja. Chèche konsantman se respekte kò lòt moun nan, espas li, moun li ye a. Men, yon lòt bagay nou pa pale de li ase, se ki jan chèche konsantman se respè yon moun genyen pou pwòp tèt pa li, respè pou konnen ou vo plis pase sa. Ou vo plis pase chèche tout kalte may pou jwenn yon lage. Ou vo plis pase manipile patnè w pou l kite w kontinye sou pretèks fò jete dlo a. Ou vo plis pase nan fè patnè w chantaj, nan mande l si l renmen w oubyen si l pa renmen w ankò oswa gen yon lòt moun pou w ka eseye fè l santi l koupab. Ou vo plis pase fòse patnè w fè sèks avè w paske nou marye. Ou vo plis pase chèche reziyon ak sa w jwenn nan, menm si patnè w pa vrèman patisipe. M vin di w tou, ou merite yon patnè ki anvi viv moman otan w anvi l, yon patnè ki antouzyas, ki montre w sa l renmen, jan l renmen l, yon patnè ki vle fè lanmou avè w. Ou merite tout emosyon, tout filing ki genyen nan fè bagay. Ou merite pou pran plezi w nèt ale. Moun paw la. Moun paw la la. Moun paw yo la. Pa fòse pyew antre nan soulye ki pa bon pou li. M vin diw renmen moun ki renmenw. Ou menm kap viv vyolans vèbal, fizik, sikolojik ak ekonomik, nou anvi di w, ou pa pou kont ou. Nou konnen nou pa ka kontinye ap di w pa fè silans pandan enpinite anvayi tout peyi a. Bouwo tout kote, yo nan medya, yo nan gouvènman, yo nan tout sektè. Se poutèt sa, nou mete yon sèvis ki disponib pou tande w. Yael, se yon plezi pou nou gen yon nan kote kilti vyòl. Nou konnen ou pase de prezantasyon nan domèn or en Haiti, men sa pa anpeche ke kesyon gason ak fi enterese w, se pou sa kou mete w disponib pou pale avèk nou jodi a nan epizòd Kote Ki Ti Vyòl, Renmen Moun Ki Renmen Nou. Yael, se yon plezi pou nou genyen w jodi a. Bonswa, bonswa tout moun k ap swiv emisyon an tou apre. E m trè trè trè kontan ke nou envite m patisipe a pwojè sa, ke m adore inisyativ sa. M panse nou vrèman bezwen sa nan faz sa. Nan ekstrè nou sot tande a, ou wè ki jan li enpòtan pou jèn gason kounye a yo chanje fason yo wè konsantman, pou yo konprann se pa yon bagay pou yo batay pou yo jwenn li jan yo konnen, men konsantman se yon bagay ki vini ak tout kè moun nan, san ankenn presyon. Li parèt senp pou nou di yon moun pou l renmen moun ki renmen l, epi si moun nan pa enterese, pou l kite l trankil. Men, lè moun sa vire gade, li wè relasyon bò kote l, depi soti sou paran l rive nan liv lapli, mizik l ap tande, sinema, se nan ensiste yo mache. Donk, mesaj nou voye a, renmen yon moun ki renmen w lan kapab bwouye. Donk, mwen pral dirèk Yael, èske daprè w, yon moun gen dwa ensiste lè l enterese? M panse ke premye. Premye repons lan, si ta gen yon repons klè li ta sipoze non, men gen de sitiyasyon kote ke de moun yo ka fè retrè de aspè santiman epi yo diskite si gen youn ki santi ke l ap resevwa de mesaj miks. Pa egzanp, ou gen dwa santi ke ou ta renmen nan yon relasyon emosyonèl avèk yon moun, men moun nan li vrèman apresye amitye ke w genyen avè l, donk l ap eseye eksprime sa ke li vle w nan jan sa, e ou menm ou gen dwa pa konprann, men tout sa se kominikasyon, donk m panse ke se pa yon kesyon de ensiste, m panse ke. De moun gen dwa jwenn yon teren dantant nan diskite jan yo santi yo, men si yon moun klè ke li pa, oubyen si yon moun pa klè ke l vle yon bagay, ensiste an pap janm vrèman yon bagay ki pwoaktif. Piske w ap pale de amitye, nan repons ke w bay la, jodi a nou wè gen yon tèm ki alamòd, se frendzone. Donk, m ap eseye dekri li, dekri gwosomodo yon reyalite kote yon moun ki enterese blije aksepte amitye yon lòt moun nan plas lanmou. M ap peze sou mo blije a, paske koze frennzon nan souvan fè moun ki pa enterese ap parèt tankou yon move moun, pandan li gen dwa pa enterese, nou dakò sou sa. Li gen dwa pa damou lòt moun nan. Èske, selon ou menm, lojik frennzon nan se pa yon lòt fason pou ensiste, mete presyon anba chal? M panse lè 2 moun gen yon relasyon ke se amitye ke se pa amitye se 2 moun kap kontwole kijan relasyon sa ye e a nenpòt ki moman on moun nòmalman on moun ki pa dakò jan bagay la ap evolye li gen dwa mete yon tèm a bagay sa si on moun se on sèl jan ke l ka wè w epi wap eseye egzije ke li ret zanmi w pandan ke se pa jan sa li wè w, li pa nesesèman nan avantaj ou, paske w ap mande yon moun fè yon bagay ke li defakto pa pare pou l fè. Wi, men tou sa, sa ka fè ke petèt moun ki damou an, petèt ap espere yon jou ke moun nan ka wè ke l renmen l, epi ofinal li fini pa w twonpe l, se sa k rive le pli souvan, non? Mwen vreman pa panse ke kelkeswa sitiyasyon 2 moun defini de kijan relasyon yo ye gen on moun a blame. Se te pou plis fokis sou em pwen ki di ke li fè ke moun ki pa enterese a parèt tankou on move moun. Sa depan, gen defwa gon moun ki santi ke gon moun ki gon fèb pou li epi li pa ba l on repons fèm epi li itilize. apresyasyon ke lòt moun nan gen pou li an pou l abize moun nan oubyen fè moun nan fè dè bagay pou enterè pèsonèl li, bon sa se pa yon bon bagay pou fè men an menm tan bon ou renmen yon moun ou pa egare si sitiyasyon an pa ale nan avantaj ou fò w pa ladan l kèlkeswa si se friendzone, friend sèlman oubyen. Wi men nou pap bliye tou yon lòt kote. Nan je anpil moun, se yon bagay pa et inaksesib, sitou nan kilti pa nou, se lè sa li gen plis valè. Nou konn tande anpil nèg ap di avèk fyète, se 5 an mwen fè ap file madanm mwen avan l resi di m wi. Donk, selon ou menm, ki lè pou yon moun konnen pou l bay vag nan kesyon file moun, nan kesyon eseye renmen avèk yon moun? M panse si ou retire tout etikèt ke Ou mete sou diferan lanmou yo, sètadi ke ou gen dwa renmen, ou gen dwa renmen yon moun epi moun nan mete, li montre w ke li apresye ou tou e li mete dè li mete ou menm ou respekte limit yo. Mwen pa panse ke se tout tan ke yon moun file yon moun ke se nesesèman ke li anfrenn limit paske ou gen dwa gen yon moun ou pa ta renmen renmen avè l men si moun sa a like ofri w dè flè oubyen l mennen w manje sa pa deranje w paske On moun ta panse nan on sitiyasyon nòmal, on moun k ap file w pou l ta gen on bagay serye avè w, se on moun ki ta sipoze zanmi w deja. Donk, m pa panse ke se tout tan ke sitiyasyon ke on moun k ap fè on efò kontinyèl pou ke w apresye l, ke se. yon move bagay, sof ke jan m di an lè se yon sitiyasyon kote ke w ap anfrenn dezi yon moun donk men m wè sa w ap di an nan sans ke yo mete yon aspè de tenasite se kòm si w fè yon pwowès ke w fè tout tan sa ke kòm si w ap ret tann ke fi an finalman di wi oubyen ke nèg lan finalman di wi se prèske kòm si w ap bay yon moun yon presyon. ke l oblije finalman aksepte prèske pou fò plezi, gen de moun ki fè sa ke yo aksepte kòmsi end up avèk yon moun pou fè yon moun plezi. Donk, m pa konnen. Donk nan ka sa tou yo, sitou an Ayiti, yo konn panse lè moun nan, plis moun nan pran tan pou l fil yon moun, plis moun nan pran tan pou l reponn, se paske fi a s on bon moun, se paske fi a difisil, donk sa konn fè gason panse ke bon, Men li pa di l sa paske l pa vle blese l oubyen pou pou lòt rezon. Pa egzanp, youn nan rezon ke w sot site la yo, moun nan te toujou la. Menm si nou dakò, jan w sot di l la, gen ti jès k ap montre ke yon moun pa enterese, moun ki an kòz la oubyen moun k ap file a pa fòseman wè jès sa yo. Eske li pa tap enpòtan jan w sot di a pou moun ki pa enterese a gen kouraj pou l di lòt la li pa enterese? Definitivman, definitivman paske yon moun ki ta renmen avè w, yon moun ki vle w, petèt li pa fokis sou ou menm kap di non oubyen ou menm ki pa enterese, gen dèfwa se plis sou sa w fokis la ke w wè. E le plis ou fèm, le pli rapidman, le plis moun nan pa gen vreman okenn konfizyon ke sa kreye nan tèt li sou entansyon. Paske sou ap pran tan, se ke se pa non, se maybe, etc. Tèt moun nan pral rasyonalize on pakèt jan pou di ke l ta, li mèt kontinye, li mèt eseye, ke they can fight for it. Si ou menm, oubyen yon moun ou konnen viktim, pa fè silans. Chache sipò. Avan nou ale, li enpòtan pou w sonje ou afekte ak moun ki vle afeksyon w. Si non, se pa afeksyon sa rele, s on vyolasyon espas moun nan. Kò yon moun se premye byen l. Respekte limit tout moun, respekte tèt ou. Tonbe damou son bagay ki konn pran w an trèt. Nou konn sa. Yon bagay ki rive w san avèti. Men sonje tou, se pa responsablite pèsòn pou l renmen w jis paske ou renmen l. Aksepte yon moun ou renmen ki pa renmen ou, se petèt youn nan aksyon ki gen plis matirite w ap gen pou w poze nan lavi w. Aksepte sa, epi kontinye ak lavi w. Pa fòse jouk moun nan di w wi. Paske, jan nou gen pou nou wè l nan pwochen epizòd la, wi pa toujou wi. Pa bliye, n ap tann nou samdi pwochen de zè tapan pou yon lòt epizòd Koze Kilti Vyòl. Bonswa tout moun, a la pwochèn!